Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon mwen te pwomèt nou ke nou pral jwenn anpil repòtaj nan jou sa yo. E repòtaj sa yo, yo konsène, m ta kapab di, zòn Bèlè. Mwen bezwen otorizasyon pou zòn Dèlma 2. Mwen bezwen otorizasyon pou zòn Dèlma 6. Si se lapolis ki gen kontwòl Dèlma 6, Dèlma 2, ban m otorizasyon. Si se nèg G9 yo ki gen kontwòl Dèlma 2, Dèlma 6, ban m otorizasyon. Si se nèg bèlè yo tou ki gen kontwòl zòn sa yo banm otorizasyon paske m pa tèlman renmen lè m fin pase nan yon zòn epi moun lòt zòn yo ap di oo nou ta renmen pou vin la tou fò w vini ou pa kab fè bagay la konsa sèlman se bèlè w ap ba nou ò ou pa ba nou lòt kote yo men m pa ka rete yon bon maten pou m di m pral mete pye m dèlma 2 donk mwen mande nou otorizasyon mesye papa Bondye yo ki anba a. Donk fòk mwen pèmèt ke lemond antye wè kòman moun yo ap viv. Paske gen anpil moun ki nan difikilte. Bon brèf, pandan m ap fè emisyon an la, gen lekòl, pa vre? Kite m di nou, lekòl nan peyi a la, m p ap al pran kote kòmsi elèv ki pa sou lekòl yo non, men anpil elèv sou lekòl. Men anpil pa ka jwenn lekòl. Èske n konprann sa m ap di a? Anpil elèv sou lekòl, anpil pa ka jwenn lekòl. M ap ba nou 2 emisyon sou lekòl jodi a la. M prale avèk nou nan lise Petyon. Èske nou konnen depi lè lekòl la louvri, pwofesè pa ka met pye la? E pwofesè pa vle met pye. Poukisa? Yo pa vle al di bonjou ba l. Paske gon grenn bagay pou yon moun di, menm lè w ap mal viv sou tè a, pa gen 2 lanmò. Gon grenn. Men, ekoute, gon pakèt ti Mesye wap gade la, sa n ka di pou timoun sa yo? Kap sòti byen lwen, genyen k sòti Carrefour, genyen k sòti Site Solèy, genyen ki sòti Dèlma, anpil lòt kote, men, yo vin la, yo vin chache bèl enstriksyon an. Fò Leta ta di yon bagay. Hein! Kòman n konprann timoun sa yo ki vin la a? M kwè lise a fonksyone an 2 vakasyon. Maten e swa, bon nou pap di e swa la paske lè ou di swa ou di nan nwit nèt, e aprè midi. Timoun yo fè efò yo vini, yo pap ka jwenn pwofesè. E eske pil lajan yo te depanse pou ta kapab reyabilite lise sila? Yap just fèmenn epi al ouvè yon lòt lise? Kisak pou fèt? Fòk gon bagay paske timoun yo yo menm, yo pa ka rete san yo pa jwenn ti moso ledikasyon an. Si wap gade vizaj timoun yo se kòmsi yo di w, M sou lekòl wi, men lekòl pa renmen m paske kote m al tonbe an, lekòl pa tèlman renmen m paske la a pwofesè pa ka mete pye. E gon grenn bagay pou nou konprann, si w wè yon moun al nan lise afè l bon, konnen se yon timoun ki delenkan, li bezwen pran plezi l. Se timoun afè pa bon aktyèlman la nan peyi Dayiti ki al nan lise. Paske depi kèk tan gen yon pratik nan lise a, pa ka jwenn pwofesè, paske pwofesè pa touche, pwofesè toujou nan fè grèv, donk timoun yo prefere kolèj. Men la m ap gade sou vizaj timoun sa yo. Yo vle vin yon bagay demen. Yo pa vle pran zam nan. Yo vini la a, yo brave danje a, men podyab, elas! Kèlke temwanyaj et on va revenir pou boukle. Madam, mesye, nan moman n ap pale a la a, nou egzatteman nan lise. Alexandre Pétion ki genyen nan Belair. Nou konnen anpil lekòl fèmen nan Belair nan moman n ap pale a la. Anpil lekòl pa fonksyone e fòk nou raple anpil moun tou deja kite Belair y al abite yon lòt kote. Men la a, nou kapab remake l, nou sou lakou lekòl la la a. Kidonk, se yon gwo lise. Yon kokenn chenn lise, kidonk, nou nan lakou lise a la, n ap remake elèv yo. Kidonk, se de twa grenn elèv ki vini. Paske zòn nan li toujou enpratikab, nèg yo pa janm sispann tire. E nou menm tou kòm jounalis pandan n ap pase, Nal chache enfòmasyon nèg yo te menm tire dèyè nou alò fòk nou di nèg krache dife yo kidonk yo tire dèyè nou bon nèg yo pa konnen tou si se jounalis nou ye alò fòk nou di men yo panse se kèk moun nan zòn nan kap pase epi yo tire. Zanmi kòman w ye frèm ou nan lekòl la kòman aktivite yo ye ki klas wap fè kòman wap viv sitiyasyon sa. Bon, non pa m se Mondésir Voltaire, m nan NS 4, SMP. Bon, jan jan ke nou konnen, nou konn sitiyasyon deja. Bon, isi a se ensekirite kap ki genyen. Sa vle di la ba se bal, se bal kap pile pete. E an plis tou, pwofesè yo, goun pa ke pwofesè ki yon ti jan pè, ki yon ti jan pè zon nan. Sa sa nou fè ke nou, nou mdou sen ta sou de jwenn nan, nou pa jwenn. Ok, men nan, nou trè strese la. Sak fè nou strese? Dakò. Lap chaje brother. Brother sa kap fèt menn? Kòman wap viv e sitiyasyon de panik sa ki genyen nan lise Alexandre Pétion ki sou Bel'Air? Bon mwen menm mwen se Steven Marc Nicolas, elèv lise Alexandre Pétion. Mwen an ns 4, SMP. Bon pou le moman lise a nan yon kriz ki vrèman krisyal. Donk nou nan klas yo, nou kap swiv kou epi sanzatann konsa ou tande gen bal ki pete. Donk sa vin pèmèt ke eta despri a pa nòmal. E depi eta despri a pa nòmal, ou pap ka asimile anyen nan sa pwofesè a ap di w. Donk antanke nou menm elèv filo, donk patikilyèman nou menm, nou gen egzamen pou nou prepare, nou nan yon klas ki vrèman egzamab. E preparasyon an swa, se jwenn pwofesè avèk sa ke n ap asimile nou menm, n ap aki nou menm. Donk gen de pwofesè ki di yo pap vini pou jan zòn nan ye, pou konjonkti zòn nan. Donk nou ta mande ke otorite yo, pou yo di yon bagay, pou yo jwenn yon solisyon, yon solisyon avèk sitiyasyon an. Donk, nou konnen pou le moman sèl sa nou te ka mande, si yo te ka pran nou, yo mete nou yon lòt andwa kote nou te ka aprann mye. Paske nou menm nou nan yon klas ki vrèman egzamab. Donk, ane sa, nou ka konstate ke lise a, an se ki a trait avèk egzamen filo, gen yon rezilta ki pa vrèman satisfezan. Se pa sèl nou menm, pou lòt elèv yo tou, uityèm, nevyèm. Donk, yo dwe fè yon bagay pou nou. Eta despri nou pa nòmal la menm. Donk nou konnen ke nou nan yon peyi ki vrèman difisil. Donk nou menm jenès la nou se avni peyi a. Si ke nou pa ankadre an swa, donk ou mèt konnen se avni peyi a ki vrèman pral tonbe a lou. Li se a vrèman pa nòmal. Li se pèdi yon premyè enstitisyon nan yon peyi pou l ap sibi tout bagay sa yo. Sa pa nòmal menm ditou. Ane pase elèv yo te sot nan lari fè manifestasyon, menm tande yo pa tande yo. A se sa, ane sa pi rèd. Donk nou menm nou pa deside fè manifestasyon non, nou deside antre nan konsyans otorite ki nan peyi a, moun ki nan tèt peyi a, pou yo di yon bagay pou nou antanke elèv lise. Donk nou konn tèt nou, nou konn sa nou vle, nou konn kote, nou gen yon vizyon. Nou mande yo grenn bagay, pou yo ankadre nou, pou yo retire nou la, si tout fwa yo poko ka rezoud pwoblèm ensekirite nan peyi a. Donk mèsi anpil. Ok. Ki kote ou soti pou vin lekòl la? Mwen soti Kafou Fèy. Ok. Mèsi. Madam, mesye, la a nou nan Lise Aleksann Petyon ki sou Belè a. Bagay la rèd wi, bagay la rèd wi mezanmi. Nan dezyèm emisyon an la, m pral moutre nou yon bèl lekòl sou Bèlè ki fèmen. E lekòl sa a, m gen presyon jan l bati a, si w ta fè yon pri pou w ta di konbyen kòb ki bati lekòl sa a, pou pi piti fò ta gen yon prèske yon milyon dola ameriken wi. Men lekòl la fèmen pòt li paske bal ap tire pasi pala. E nan repòtaj sa a, ou pral tande bal. Se pa ti bal piti non. Nou brave danje a Kameramann, repòtè, RL prod brave danje an pou kapab pèmèt nou wè reyalite a. E menm reyalite sa tou, m vle nou wè l o nivo de Dèlma 2. Moun ki genyen kontak anba a, moun ki kapab pèmèt ke nou antre anba a, m ap mande pou nou rele m. 33 26 64 20 pou n antre nan Dèlma 2, pou n antre nan Dèlma 6, ban m reba nou nimewo a ankò, 33 26 64 20, paske Babekyou se pa sèlman rete bay konferans, se pèmèt ke jounalist yo, yo wè kòman moun yo ap viv. Mèsi lafami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila, epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!